Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir d'entrer la caillou pour capable poter baou une nouvelle émission. Un petit big up à tous les gens qui sont à l'étranger, les gens qui sont en Haïti. Je me sens bien. Je me porte bien. Ça va aller en tout cas, même si ça va mal en Haïti. Mais il faut dire que un maximum de précautions. On connaît le théorème. Muscadin fè mò! Komisè Jean Ernest Muscadin li touye yon endividi ame nan zòn Bèken, m kwè se nan komin Miragwàn, anviwon 2 zè di maten jedi 22 desanm 2022. Daprè chèf pakè Miragwàn nan, nèg sa yo stope a li te vin asasine yon sitwayen nan komin nan lè ekip Muscadin an t ap rapousib li. Nan yon videyo ki pibliye to dan la matine, komisè lan soulinye ke endividi sila, yo pa rive idantifye, te louvri kout zam an direksyon ekip li a. Sa w tande a la, echanj kout bal e sitwayen an li menm li tonbe. Brèf, bravo Muscadin, men yo pa konnen idantite l e se sa k fè tou, yo pa wè a ki gang li afilye. Sètèn fwa, on pe dir bravo paske si se nan echanj de tir, pou jan bagay yo ye la, nan peyi Dayiti, yon malfra tonbe, ebyen, nou pa menm gade l menm. Nou pa menm di podyab. Men, nou pa p ka dakò, an revanch, si se yon sitwayen, ou touye l, nou pa jwenn zam sou li, E pwi ou di ke li apartenu a tel gang. Eske nou konprann? Paske la lwa li sipoze respekte malgre tou. Depi moun nan se bandi, mete chif nan men l Muscadin. Men, si ou rankontre yon moun, si ou gen pwoblèm avèk yon moun, ou touye l, ou met etikèt bandi sou do l, lè sa a, se nou menm k ap rele w bandi. Eske ou konprann? Kounya la nou pral envite w gade komisè Muscadin nan kad operasyon sila a e sa sete byen pase. Sa son jèn gason la ki tonbe. Mène. Nan echij nan echanj de tir ansanm avèk komisè Miskaden bon misye tonbe viktwa pati sou Miskaden men zam ki te nan men misye FK ki tap tire avèk komisè Muscadin ta sanble ke yo di son zam polisye e daprè enfòmasyon ke n konnen misye tire on moun yèswa e moun sa ap pran swen nan yon lopital. Komisè Muscadin, nou wè ke yon jèn gason atè a, èske ou ka di nou sak pase? Nou te di kout de bèken ozanviwon de 1 è dmi di maten, lapolis e Popilasyon enfòme nou ke gen yon tip ki gen yon zam nan men l k ap tire moun. Nou pwogrese vè lye a, lè nou pwogrese, nou anvayi zòn nan, nou jwenn ak misye, nou ba l kòmand, olye li pran kòmand, li chwazi tire sou nou. Finalman misye fini pa tonbe. Dakò. E sa ki ba l tire moun sa a komisè? E tire moun sa a nou veye. Aktyèlman la moun sa a lopital Sent Terèz ap pran swen. Se popilasyon an ki te enfòme nou. Nou menm nou te di kote de Bèken. Dakò. On fi ou on gason? E yon gason. Donk li gen manman l ki t ap eseye sove avè li e bon li te jwenn manman an, manman an di wi efektivman wi li te lage misye nan wout li pwogrese vè espas la konsa li tande bal ap tire ok dakò e kounye a manman sa kote l ye li menm? Nou arete manman an paske manman an favorize fuit misye si misye te ale se gras a manman l li te prale. Dakò mèsi. Mwen gen yon ti bout papye ki rive jwenn mwen la. Ti bout papye sa a, se danje li make. Menm lè nou pa wè danje a make sou li, men se danje. Se ti bout papye li akonpanye ak yon voice. Yon voice ki dire 24 segond. Koute sa. Mesye frè m yo kòman nou ye? Sa se nimewo plak machin lapolis, machin ofisyèl, machin kò diplomatik. Machin sèvis de leta ke bandi ap sikile abò yo. Si tout fwa nou ta kwaze yo nan lari an, entèsepte yo avèk anpil pridans. Mèsi. Ebyen fò w fè trè atansyon anpil prudans ou menm ki nan lari an paske nèg yo itilize tout mannèv pou kapab kidnape moun. Lè w wè machin sa yo ou kapab konprann ke se lapolis, se gwo otorite e poutan se bandi ki ap sikile. abò yo. Bandi yo ki tout plimay nan lari an, yo genyen tou tout kalte plak pou kapab fonksyone. Sa vle di yon maksimòm prekosyon. Peyi a fini wi mesye. Peyi a fini. Sa fè yon bon bout tan depi ke bandi gen machin lapolis anba dèyè l. Sa li atò, nan operasyon lapolis konn kouri, ebyen bandi sa yo rekipere machin lapolis. E se la li vin parèt trè danjre. pou la popilasyon paske nèg sa yo se yo menm kap frape se yo menm kap fè e defè antouka fòm di nou byen ke la polis li menm lap frape malgre tou malgre problèm kalamite tout difikilte ke enstitisyon ap rankontre li ap frape nan kad Komisyon Wogatwa a genyen jij Walter Voltaire, dcpj, ki pwosede ak entèpelasyon 2 endividi pou enplikasyon prezime yo nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Moun sa yo se, Faustin Miradieu, ansyen militè epi tou chèf sekirite yon antrepriz komèsyal nan peyi an. Yo entèpele moun sa yo pou enplikasyon yo nan planifikasyon zak sila. Ya la, Emmanuel Louis, enspektè, divizyonè polis ki afekte nan komisarya Dèlma. Nan kad pèkizisyon ki fèt lakay li, gen plizyè objè yo jwenn e yo sezi. Notamman gen 3 pèmi pòdam nan non ansyen senatè John Joël Joseph. ki li menm tou te entèpele nan kad dosye sila. N ap note ke yon efektif 11 lòt polisye y ap chèche yo nan kad dosye sila ak manda ki emèt kont yo pa bò kote jij enstriktè la. Antretan, swat, li menm ki se yon inite delit nan pnh la, Gwoup Dentèvansyon Polis Nasyonal Dayiti, GIPNH, Ebyen, moun sa yo y ap travay nan kad strateji ki vize materyalize plan sekirite ki elabore pa bò kote enstitisyon lapolis lan sou lidèchip kòmandan an chèf Frantz Elbé. Swat la deplwaye atravè plizyè ri nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lè li efektye anpil patwouy nan apwòch fèt fen dane yo. Lapolis Nasyonal Dayiti yon lòt fwa parèt mobilize pou kapab asire sekirite popilasyon an E toujou nan menm lojik sila, nan okazyon fèt fen dane an, lapolis nasyonal Dayiti entansifye prezans li atravè tout jiridiksyon polis. Depi 19 novanm 2022, polisye yo ki afekte nan komisarya Petyonvil, yo menm ki gen nan tèt yo komisè Aladin Jean Louis, Kòmanse deplwaye nan divès ri nan komin sila a. Gen kowòdinasyon près, relasyon piblik Polis Nasyonal Dayiti ki li menm prezante bay piblik la yon repòtaj seksyon odyovizyèl reyalize sou arestasyon 2 endividi ladan yo Jefferson Jolicoeur ki se gran frè Timoun 6 an yo te kidnape nan Kafou Fèy pou al sere li nan Leyogàn, se te nan dat 25 novanm nan. Ekoute e regarde an menm tan. Charly François, Dieverson Jolicoeur, 2 mesye sa yo jwenn arestasyon yo akòz yo ta mete ansanm pou anlve yon timoun 6 an lakay li nan Kafou Fèy nan dat 25 novanm 2022 a. Pitit misye a, ki se premye pitit misye a ki ansanm avèk mwen la nan direktè DG a, ap koupe sè m. Kounya la, papa li menm ki okouran de sa, an bon kreyòl li bezwen pran men sòl pa l la tou. Kounya la, misye ale li menm l al koze avèk sè m pou l fè menm bagay l ap fè. Sa se youn. A menm sè a oubyen yon lòt sè? Bon, a menm sè a. Mwen pale de papa a. A papa a. E pito, m se yon moun ki sirsi anpil. Donk, sa tout gason konn genyen, mwen menm pa m nan menm manke tankou yo rele bann nan. Apa li menm, m pran sa kòm plezi. Li mache fè moun mwen nan zòn kote l rete nan Kafoufèy la. Moun sa pat menm okouran si timoun lap gade a se kidnape yo kidnape l kay paran l nan kafou feu. Avan tou ki kote w al avèl nan Leogane nan? Se nan yon lokalite ki rele nen fondwa. Hein? Nen fondwa. Ou gen moun la oubyen ou konn la? Nèg la ou ye? Non m pa nèg la. Kòman ou fè? Kisa ou fè pou jere timoun nan pou ou? Ki kote? Eske se lakay ou? Lakay fanmi ou lakay kiyès? Non se lakay se lakay yon fanmi zanmi m nan. Lè w rive sa w di, kisa w fè, kòman timoun nan rive, èske yo konnen se kidnape timoun nan te kidnape l? Non. Charly François se yon jèn gason k ap etidye administrasyon piblik nan yon inivèsite nan kapital la. Li abite nan menm kay avèk Jeverson Jolicoeur ki se gran frè viktim nan epi zanmi l. Pyès ki. Ki pi wo nan nivo lekritasyon? Kè sans se otè a nan pitit ou avèk Charlie? Mwen menm kisa m te men sa men men daprè analiz pa m avèk jan m panse mwen mete Jefferson Jolicoeur men sa k fè m rezon k fè m mete l zanmi men zanmi an avèk li a m pa te konèt li. Se pa se pa le fèt ke ou menm, se pa love ke m gen pou ou, ou konprann, ou vin avèk yon zanmi tou nòmal, make e sa k fè m ba l, m ba l, m bay misye, m bay misye tout posiblite m a mwen menm. Se aprè plent paran ti gason an te depoze nan komisarya Pòtoprens, dcpj ta pral louvri yon ankèt sou dosye sa ki ta pral remonte ak 2 mesye yo kòm prensipal sispèk. gras ak bon kolaborasyon komisarya Gresye ak Leogàn epi otorite lokal yo nan Tonm Gato ak Fondwa, lapolis ta pral rive libere viktim nan nan dat 15 desanm pase a. Lè paran yo aprann nouvèl la, se te gwo soulajman. Lapolis ap kontinye ankouraje moun pote plent lè w viktim oubyen lè w gen moun ki viktim kidnaping. Enfòmasyon w ap bay yo kapab ede lapolis pi byen metrize tout mòd operatwa bandi yo itilize. Konsa fòs lòd yo ap ka pran nouvèl dispozitif pou kwape fenomèn sila. Nou wè videyo sa se yon videyo m santi ke li ta dwe rete ap tounen an boukl sou chanèl sila, nou konnen poukisa? Fòk kriminèl yo chak jou yo rann yo kont de kalte krim sa ke yo fè sou ti moun sa Brian Jeffrey Antouka fòm di nou mesye nap peye tout nèg ki enplike nan zak sila ebyen la polis dwe mare nou fòn di ke ankèt la ap rapousib toujou paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou ta sanble gen lòt moun ki enplike nan dosye sila e fòk yo mete yo anba kòd e fòk moun sa yo peye pou zak sila wi se trist paske nou wè yè mwen pat kab pale sou dosye sila Paske m te santi mwen petrifye lè m ap gade sa. Lè w ap gade yon timoun konsa. Timoun ki kapab vin yon gwo pèsonalite demen. Men yo touye l. Yo asasine l. Ou pa sèlman asasine yon timoun. Ou asasine yon moun ki pral vini kelke choz demen. Ou fini ak paran l. Moun sa yo ap viv yon sikatris, m ta kapab di pandan tout tan y ap viv. Se prèske yon vi de kochma etènèl. Ti gason n ap gade la, li gen 8 an. Li te ka devni yon gran foutbolè e patisipe nan gwo konpetisyon entènasyonal pou reprezante peyi a, men elas! e se la a manman ta pral aksepte bay misye ladesant lakay li nan meyè zòn Kwadèboukè, malgre li pa t konnen l, malgre li pa fanmi l. Se pandan mwen kay dam lan, dam lan prezante m yon patnè ki rele Dinado kòm zanmi m. Men Dinado a gen kloti lakay li ki separe avèk lakay la, nan meyè, epi dam lan gen yon pitit gason l. ki se moun kap vin dèyè timoun nan. Pandan m mennen timoun nan bay Black, Black vin a machin li, yon kamyonèt, li gen yon kamyonèt tèt vè, li vin pran timoun nan, lal lakay li ansanm avè l. Nan lakay li ansanm avè l, nan demen sere l vini, li di li ban m 2000 goud, li di si m pa al nan peyi m, li pap bon pou mwen. M mande sa k fè sa, l di m timoun nan mouri. Poutan misye pat pran twòp tan nan kay la, Avan li komèt zak sa a. Deux mois wi. A peine deux mois w genyen? Wi. Ou te gen zanmi a Black? E pa Black non m te zanmi a Dinardo men Black toujou vin pase lakay la l pa la papa timoun nan. L alèz a papa timoun nan. Mesye yo kidnape timoun nan samdi 29 oktòb e deja nan dimanch 30 oktòb yo te gentan touye l. Waww. Manno konbyen kob li te pote ba ou gang la. M pa raple m pa raple m konbyen kob. Wè koman yon bagay w asiste. M pa raple m. Wè jan w dwòl. Yon bagay w okouran de li. W ap di w pa konnen l. Tank sa m pa konnen an chèf. Konbyen kob ou te konnen papa Manno bay ou gang. Sòti an pou konbyen kob li te. Tankou sòti an. Mwen te bay manti nan dcpj premyèman, paske yon manti m t k bay e depi m t ka lage. Men la m vin wè pa gen lage ankò, m bay verite m nòmal. De tout fason, sa m ta bezwen nan men w, dayè wè m pa poze lòt kesyon, paske epa ou k te al pran timoun la, w al di w kòman w te fè leve timoun, kòman w te fè t sesi selòtbò. Sof nan sa m konnen an, rèv ou te fè a. Jean Gino eske son verite eske se nouvel la ou te bezwen pote bay met pitit lan ou fèl konnen timoun nan mouri eske mari ou te gentan kominike ou de dosye a poul di timoun nan mouri ou menm ou li pase pa ou pou fè rèv pou pouse met